Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap di tout moun mèsi tout moun ki yo menm toujou kontribye pou ke RL prod rive nan nivo li ye la on a et que nous sommes capables de venir encore plus familier avec plus de personnes. C'est parti pour votre émission. Hier après-midi, des une situation tension au niveau de zone croix d'émission, zone marin, zone terre noire, du vivier. Qui ça qui t'est passé au juste? Nous sommes me dit donc que, m'a venir avec pas mal de détails pour vous. La polis fè yon gwo kou. Lapolis arete yon prezime chèf de gang. Misye ap kòmande zòn Terre Noire, donk misye anba kòd. Sèt yon gwo kou pou anpil moun. Son non se Jones Cartel. Yo arete li ansanm avèk Angelo Marotier. 2 prezime chèf gang ki yo menm nan zòn Tè Nwa la ki jwenn arestasyon yo nan kad yon operasyon lapolis mennen nan lannwit 14 desanm lan nan zòn Kazo. E toujou dans le cadre de cette opération genyen yon zam fann fwa, yon machin Nissan Xterra koulè blanch, plak AA-15840 ak 4 telefòn pòtab ki sezi nan kad operasyon sila a, ebyen Se pandan misye ap sòti nan blòk Kwadèmisyon li jwenn arestasyon l. Gen anpil enfòmasyon k ap sikile, men nou menm nou vle ba w enfòmasyon ki parèt vrè yo. Fò n di ke antre Chen an e les hommes de 400 Mawozo, Lanmò 100 jou, nèg sa yo genyen sa n ta kapab rele yon zòn fwontyè ke yo toujou ap batay ladan l. Paske, ekoute, veritab rèv Lanmò 100 jou, 400 Mawozo, se. m ta kapab di pran plis teritwa e teritwa ki vin nan centre obsession lanmò sonjou ebyen se pran tout zòn kafou chada desann pou rive preske nan plenn nan nèt men ya un problèm le problèm se ke les hommes de chen an ebyen yo menm yo kanpe an kwa a chak fwa nèg 400 mawozo desann yo anvi travèse fwontyè Pou rive sou zòn Kwa dè Misyon an, ebyen, nèg Chen yo kanpe an kwa. Aparaman te genyen anpil batay. Men se apre batay sa a, piske on a fait croire que Jones te vini an ranfò. Pandan Jones prale, ekoute byen! Te gen antèn sou li. Epi lapolis pase a laksyon, yo arete li nan zòn Kazo a. Pwoblèm ankò yon fwa, paske yon nèg sot kote w, li sot pote ranfò ba ou, l sot batay avè w, o kou de wout, ou tande ke yo arete l. Chen an fache. Chen an mete pye l atè. E se sa k fè n te di ke chen an sekwe anpil zòn Tankou blòk maren an, anpil bal t ap tire, blòk kwadèmisyon, anpil bal t ap tire paske chen an estime men yo ka antrave l paske nèg la sot kote l epi sa w tande a la a, lapolis arete l. Nan kad operasyon sa a, yo te tante tou reponn ak chen an e wè kòman yo ta kapab mete men sou chen an nan blòk kwadèmisyon an. Men chen an fò m di nou byen, se yon moun ki gen yon notoryete nan blòk la. Tande byen wi, m kwè ane pase te gen yon tantativ darestasyon kote ke dcpj t ap fè monte desann nan blòk Kwadèmisyon an, ebyen popilasyon an te òganize yon manifestasyon pou di ekoute chen an pa gen pwoblèm a lapolis, lapolis Pa bezwen chache chen an paske chen an pa reprezante yon veritab obstak ak kesyon sekirite nan zòn nan paske se chen an ki bay moun sa yo sekirite. Se sa yo di. Paske chen an touye anpil ti vòlè nan zòn But Bwaye a, chen an mete sekirite si machann yo ka ap vann nan mache a jounen jodi a, se gras ak chen an. Donk, se konsa, jounen jodi a la, lefètke genyen sa n ta kapab rele fizyonnman antre chèf bandi yo avèk popilasyon an, enben m ta kapab di lapolis gen plis travay pou l fè toujou. Se konsa, lapolis li menm pandan nèg yo t ap sekwe divès zòn, ebyen l te pran kontwòl divès kote. 2 prezime bandi ki yo menm ta tonbe nan kad operasyon sila. Men nap bouske enfòmasyon pou ou anpe pli ta, nou kapab vini avèk plis detay. Fò n di ke Mesye Jones e sè zalye genyen 2 ekzaksyon ke nèg yo ap komèt nan zòn plèn nan patikilyèman blòk maren. Ebyen genyen yon team polisye ki fòme, team polisye sila, Se pou kapab konbat mesye yo ki yo menm anlize yo nan yon lojik komèt anpil ekzaksyon. E se nan sans sa yo mete yon antèn sou li e se sak fè w wè yo arete li yè pandan li ap sot batay ak chen an epi yo gen yon fiksasyon sou Zones, yo mete men sou li. Anpil moun maren t ap plenyen, ebyen gwoup anti G9 la li menm li moute. Men fò n di ke lobjektif menm se te pou touye Zones. Men par le fèt ke enfòmasyon an li gen tan sikile, ebyen yo pa pase alaksyon nan sans sa a, yo oblije al mennen li nan dcpj. Men ekoute, dans les heures qui suivent, Oubyen dans les prochains jours yap gen pou prezante Jones ansanm avèk lòt konfrè yo arete ansanm avèk li an o nivo de la dcpj pou kapab wè yo e m panse ke lapolis pral gen yon maksimòm enfòmasyon pou li bay pa rapò ak operasyon sila nap tounen un peu plus tard pou plis detay brèf Ebyen fò n di ke gen yon mit, gen yon mit nan kesyon Izo a. Yè swa mwen t ap tande emisyon Boukante Lapawòl avèk Henri Guerrier. Men ekoute! Kelke jou avan, Henri Guerrier nan kad yon emisyon mande yon seri de bandi pou demaske vizaj yo. E la a m te anvi di ke youn nan moun sa yo se Izo. Li tap pale ak izo paske Babekyou vizaj dekouvè. E ti lapli la menm choz lanmò sanjou te kòmanse bare vizaj li kounya li rete a vizaj dekouvè. Gen anpil lòt nèg ankò vizaj dekouvè. E lwen de nèg yo operasyon demaske vizaj. Donk si ou bare vizaj ou, sa vle di ou peur. Donk se sa. Ebyen fòn di ke nan emisyon hier soir la, Guerrier Henry lage bagay la. Paske pa bliye, m gen presyon ke sa te rete yon sekrè pou Izo nan Vilaj de Dye. Sekrè dan le sans ke tout moun konnen non atis lan. Eske se par le fèt ke li atis, li pa vle moun konnen vrè non l? Eske se par le fait ke se bandi li ye li pa vle moun konnen vrè non l? Anba syèl ble an, m kwè pa gen ankenn sekrè ki kapab rete pou l pa devwale yon jour. Ebyen, Henry Guerrier lage non an hier soir, m sezi pou m tande se Johnson André, se konsa Izo rele. Bref, donk Guerrier Henry papa, antèn ou wo, felisitasyon. Euh. Ou plonje fon nan lanmè a. Bon, genyen yon bagay ki pase yè swa o nivo de Martissant. Yè aprè midi byen sur, nèg yo pran yon machin la, yo fouye moun yo, yo pran tou sa moun yo posede, gen moun k ap fè rebèl, ki pran kèk baton. Tande byen, fò n di ke Martissant jounen jodi a la, bon, li toujou rete zòn wouj, zòn a evite. Franchman m ap mande moun yo, bon yo pa bezwen pase Martissant. ok paske si nou debare mesye e nou mande moun yo pou yo pase epi ekzaksyon yo kontinye ap fèt mwen chwi dezole sa pa kapab kontinye konsa ke moun yo chache lòt wout pou yo pase oubyen yo rete bloke an atandan ke lapolis a di moun kisa l vle fè ojis men tande byen gen anpil moun alo iso pa bokou. Paske se 3 a 4 kòmantè m wè sou kesyon sila a pa rapò ak emisyon m te fè hier la. Des gens qui disent que écoute w ap defann bandi. En général quand on dit ça ou di tout simplement que m ap defann Barbecue, m ap defann Izo, m ap defann Ti Lapli, m ap defann Isca, m ap defann tout lòt nèg yo. Paske lè w di m ap defann bandi ou pa mansyone kiyès dirèkteman. Epi gen yon lòt kòmantè ki di ke Wap defann izo a ti lapli sou kesyon bagay matisan an? Bon, on est en démocratie, chacun a droit de faire n'importe quel commentaire sur moi, mais en ce qui me concerne lè mwen wè genre de commentaires sa yo mwen ri. Mwen ri paske Banm di nou bagay. Gon bagay pou nou ta di tèt nou. Si mwen pa antre nan lojik kowopere avèk yon seri de nèg sou plan politik, m pa kwè se ta bandi a pou m ta chwazi. Paske politik la li gen lajan wi, nou konn sa. E pa bliye m toujou ap di nou ke si m bezwen yon bagay, se nou menm pou m mande l. Si m ap kowopere avèk. Bandi. M ap defann bandi. Gen de bagay. Swa m ap achte lavi m, obyen m ap fè kòb ak yo. E pa vre? Men premye bagay pou n di tèt nou, Me konsènan, èske nou panse yon moun tankou m pral antre nan lojik pran kòb nan men bandi pou ap defann bandi? Ò! Mwen refize pran kòb nan men nèg ki nan politik. Konprann byen wi. Paske se nou menm m toujou mande. Sa se youn. Dezyèm bagay. M toujou ap preche pou m di ekoute pa gen kesyon pou yon nèg ou ap fè fòs kote nan kesyon bagay bandi. Izo fè yon bagay ou di Izo monchè ou fè tèl bagay je suis désolé ou pa gen dwa fè sa. Ti Lapli fè yon bagay ou di non Ti Lapli sa pa ka fèt konsa. Krisla fè yon bagay tou ou di sa pa gen dwa fèt konsa. Men tande byen gon bagay pou nou konprann pa egzanp ajan degzaksyon ki pase yo Si Mwen fè yon kòmantè pou m di, Si tèl bagay pase nan tèl blòk, gade byen pou nou wè kiyès sòlda, chèf de gang ki nan blòk sa a, epi n ap di se yo menm. Men mezanmi, m pa kwè m ap pwoteje Izo la a, m pa kwè m ap pwoteje Ti Lapli la a, m pa kwè m ap pwoteje Kris la. Paske, kant ou pa wè yon bagay, ou gen de dout. Men sa ki evidan sè ke ak la li pwodui. Men ou menm ou pa ka rete tou pou ap di, ah se tèl nèg ki fè tèl bagay. Nou mechan. Tout nèg mechan se vre. Men ou pa ka kouri al akize yon gwoup. Si bagay la pase nan blòk 4 la mezanmi, se nèg vilaj yo. Mwen tounen di nou sa ankò. Si l pase pi wo Fontamara, se kiyès? Se nèg Krisla yo. Si l pase nan blòk tou pre. Mesye gran ravin yo. Se nèg gran ravin yo! Sof ke m konnen lapolis pap vòlè. Nou pa konprann. Nèg yo pap desann cha a pou y al vòlè. Men, mesye, arete de me kritike ensi la! Wi! Paske ban m di nou yon bagay. Si m te vle fè kòb, m konn tout wout m tap fè yo pou m al fè kòb. Men se yon sèvis m ap rann. M konnen, kesyon bandi a se yon bagay ki trè frajil nan peyi Dayiti. Le fèt ke M pa vle n antre nan yon lojik pou nou kritike m men malgre tou nou chache la ptit bèt. Antouka m panse ke se pa twòp evidan. Ok! Brèf, m te vle fè ti pwen sa a pou nou men m ap pase ak yon lòt dosye. Mwen gen yon enfòmasyon la m ap ba nou n o kondisyonèl epi aprè m pral chache gen plis detay paske moun ki voye enfòmasyon an ban mwen li di m se afirmativ men Mwen gen ti dout toujou. Se ke yo ta libere William Batiste alyas Ti Blan, pou moun ki te konnen Ti Blan sa a, ansyen chèf nan nivo Simon Pelé, nèg ki te konn ap batay a Minustah anpil, nèg ki gen yon ideyoloji lavalas. Apre l fin purje pèn li, que va-t-il faire? Paske misye te nan penitansye, ebyen yo ta sanble relache l. Donk, eske li apantre nan menm koze bandi? Eske li pral kolabori avek? La police, il y a un ensemble de questions à poser. Mais si oui, eh bien, que l'Ialmen ait une vie paisible pour capable faire plus jours sous la tête toujours. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dire ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!